Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon pòtoprens kraze m pa kwè m gen kouraj pou m pale ankò non la ske la sa se dènye gout do m ta kapab di ki ranvèse vaz la ske sa w ap gade la ou di bon pa gen kapital ankò peyi fini Nèg y ap fè lòbèy, sou plan politik se zewo bare, sou plan sekirite se ankò pi paske popilasyon an pa ka viv, grangou, chomaj, yon seri de pwoblèm mete sou sa bal. Nou vin pale de 2 dosye nan emisyon sa la. La sortie de Lanmò San Jou ke nou ap gen chans tande aprè nou fin pale sou batay nan kapital la. Lanmò San Jou ki fè yon deklarasyon ensandyè aprè lamò. Polisye Reginald. Donk nou konnen ke se nèg sa yo ki egzekite Reginald. Nou te wè kelke video kote ke nèg yo tap krache sou kadav la paske misye mouri e nèg yo tire kadav la ankò e pi video sa li viral sou rezo sosyo. E pi tou kesyon Pòtoprens. Pòtoprens tèt fè mal. Pòtoprens bay lafyèv. Pòtoprens bay tansyon, Pòtoprens bay tout yon seri de pwoblèm. Men m gen enpresyon pwoblèm sa yo, yo egziste ke pou moun ki nan popilasyon an. Pa pou lèzòm politik, pa pou nèg ki nan pouvwa yo paske m ta kapab di se veritab misyon yo gen pou yo fè, travay ansanb de sòt ke yo plonje peyi sa a, nan enstabilite, se sa patwon yo di yo. Brèf! Nou pral pale de batay je nèf ansanm avèk je pèp. Batay sa a m ta kapab di s on batay tanzantan li fèt nan yon zòn jewografik diferant. Pa egzanp ou konn tande se Matisan batay ap fèt. Ou konn tande se Gran Ravin batay ap fèt. Men jounen jodi a la se sou belè. Dènyeman nou pase 8 jou de kalvè o nivo de site solèy. Nou menm pèp site solèy nou wè kòman bagay la te ye. O pwen ke nan kòmansman gen moun ki tap bay bilan pou di 100 mò. M te di se manti. 200 mò m di se pa vre. Lè yo rive nan 300 m di ok nou ka kòmanse kwè nan sa. E wè jounen jodi a la bilan li aloudi de jou an jou o pwen ke. Yo pale de 400 pèsòn ki pèdi lavi yo, plizyè kay ensandye, anpil timoun lage sou plas piblik paske moun sa yo, adolesan sa yo pèdi manman yo, yo pèdi papa yo. Se tris la fami. Nou pa gen dirijan, nou pa gen peyi e Lisifè an pèsòn pran peyi sa Se li kap fè e defè. Map mandem kote moun kap priye nan peyi sa a. Ebyen moun kap priye yo sanble pi ipokrit ke sila yo ki pap priye. Brèf, batay sa a son batay ki planifye depi dimanch. Mwen gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki di ke pral gen yon atak similtane ki ap fèt nan Pòtoprens. Men avanm vin sou kesyon sa fòn di ke gen yon sitiyasyon. ki vreman dejenere o nivo de penitansye nasyonal. Humm! Nèg yo ap fè tantativ la pou kapab kraze penitansye nasyonal. Paske depi dan la matine te gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen, epi Gage FM, Garibia Paul Charles Il fait un tweet pour dire « Tentative d'évasion de prisonniers importants au pénitencier national. Plusieurs cellules de détention sont ouvertes de force. Les prisonniers sont présentement éparpillés sur la cour. Est-ce que la police rivée reprend contrôle situation Question qu'a posée. Mais bagayo red, Bagay yo rèd. N ap gen pou n vini anpe pli ta sou sitiyasyon penitansye a. Men sa ki konsène nou se, m ta kapab di, batay ki gen nan santrevil antre je pèp, je nèf. Nèg yo fè yon plan datak dimanch pou kapab atake je nèf, pou deloje nèg krache dife yo. E batay la kòmanse e se yon batay ki ap jwe jiska la dènyè gout de san. Jounen jodi a la a batay la vrèman myèl. Nèg je pèp yo mete pye yo atè a an lyon. Tande byen wi. Genyen plizyè sòlda je nèf ki ta sanse pèdi lavi yo nan batay la. Nèg yo rekipere plizyè zòn ki te nan men nèg je nèf yo. Batay bèt k ap fèt la nèt. E m pral ba nou. Nou rive nan yon kote, batay la tèlman myèl, genyen Bako Lodè ki li menm nan site a. Bako Lodè ki te gen fiksasyon sou Gabriyèl, yo oblije fè Bako Lodè sa a deplase pou al moute nan blòk Bèlè pou al kraze. Lè Bako Lodè a rive, Bako Lodè a pral pase alaksyon. Tande byen sa map di nou an wi. E nan batay sa pwoblèm popilasyon an silvouplè leta pap fè anyen pou nou si se nan leta nou kwè nou echwe tande byen pandan 2 gwoup bandi ap batay gen cha ki vin pote boure nan batay pou gwoup 2 bandi eske nou konprann. E moun ki anndan cha a se ka petèt de polisye, se ka petèt de bandi. Donk jounen jodi a la a, polisye fè, m ta kapab di, alò, anpil nan yo, se pa tout paske gen polisye ki pa antre nan lojik sa a. Kèk grenn nan yo antre nan lojik sa a yo menm. Brèf, sa vle di, ou wè cha, ou kapab konnen se cha ki vin jere kesyon batay paske mwen menm si m te lapolis, M tap parèt nan batay sa an granmoun tou, m tap mete bal agòch sou je pèp, m tap mete bal adwat sou je nèf. Men malerezman se pa sa ki fèt. Nèg yo vini petèt ak yon lòt objektif. Ki sa k pase menm? Tande sa m di nou an. Pandan nèg. Izo yo, nèg Vilaj de Dye, ansanm avèk yon gwoup nèg nan Bèlè, ap pwogrese, ebyen, cha yo mete nèg sa yo nan o. Alò m ap mande m èske se lapolis oubyen se cha G9? Nèg yo nan o, se bon o a. Kounye a la, ki sa k vin pase? Pandan cha a mete nèg sa yo nan o, epi gen lòt cha ki vini. Tèt chaje, mesye. Gade fim k ap jwe nan peyi Dayiti. Lòt cha ki vini an, m ta kapab di se yon cha rival. Si te gen yon gwoup ki te vini k mete nèg je pèp yo nan O, sa ta vle di nèg je nèf yo, aparaman, je mèt sa o kondisyonèl, yo ta genyen cha k ap ede yo nan batay la. Lè nèg sa yo nan O, bagay la vin rèd pou nèg je pèp yo. Genyen lòt cha ki vini tou. Pou vin ede nèg je pèp yo. O pwen ke, cha ki vin ede nèg je pèp yo, cha sa louvri kout bal sou bako lodè a, anpil nèg ki te nan bako lodè a kouri, e m pa konnen eske nèg yo ap gen chans rekipere bako lodè a. Men kòm cha yo, tande byen sa m ap di nou an, cha yo se pou on enstitisyon ki rele lapolis, se pou gouvènman an nan batay la, Cha pa ka tire sou cha. Konprann byen sa map di nou an wi, kounye a cha yo oblije kanpe ap gade kòman batay la ap fèt. Eske nou wè sam di nou an? Paske si cha sa ki di li ap pote G9 sekou li tire sou cha G pèp. Si chaje pèp la di lap tire sou cha G9, ebyen kounye a se la w bay nèt ki pral fèt sa vle di pral gon batay nan la polis la. Donk nèg yo oblije fon kanpe la a pou kapab toujou pwoteje imaj enstitisyon an. Se konsa bagay la ye. Men pandan nèg yo te nan o a gen yon konsiy ki pase pou nèg vilaj yo al souke bwa dòm. E nèg yo te gentan Rive jouk bò APN pou te kapab al akonpli misyon sa a. Mezanmi bagay yo rèd. Kounye a la a, kèlkeswa kote w ye anba lavil la, ou pa ka pa tande bri. Gen anpil moun ki pran bal nan zòn anba lavil la. Sitou. Lè w pran kote zòn lekòl pastè Moles la te ye a wi. Nan blòk sa yo anpil moun pran bal. Anlè sou fò nasyonal moun pran bal. Anba lavil menm se pa pale. Kadav. Donk, nan va konprann yo mete nou nan yon peyi. Donk, m pa kwè l ap yon fyète pou ankenn moun di ou se Ayisyen. Pa egzanp, yè, mwen gen yon zanmi m k ap pale avèk granma li, epi l di granma a peyi a pa bon menm. Granma a di pitit, pa di bagay kon sa. O, Ayiti bon toujou e peyi nou l ye. O, tale ban m di yon bagay. Kòm si, pou yon nèg ta gen fyète la w ap di pou Ayiti bon. Ayiti e pa sou beki li ankò non. Ayiti paralize! Ayiti fini! Kelke swa nèg kap fè je w chèch pou di w ke Ayiti sa a bon, enben monchè o, sèl Ariel ki ka di sa avèk nèg politik yo. Hein? Peyi a pa bon. Ayiti te yon poudriye. Kounye a gon etensèl ki pase, tout bagay sote, tout bagay fini. Tout bagay fini wi. Bon bon m di nou bagay, menm nèg kap goumen yo, yap pale antre yo pou di mezanmi, bagay la rèd wi. Peyi a fini nan men nou wi. Menm nèg kap batay yo wi. Hein! Menm nèg kap batay yo. Bon mezanmi kounye a la mezanmi pou tout bagay sa yo ap pase nan peyi a. Pou yon nèg ta di ke mwen menm m ap pale dèyè yon mikwo pou m pa ta ka di sa yo jan yo ye a. E ofèt, menm lè m pa ta ka denonse, men fò m ta ka deplore, fò m ta kapab konseye, fò m ta kapab di mesye bagay la pa bon, nou pa kapab kontinye ap batay konsa. Talè a m wè nan yon live gen yon nèg ki di parèt vizaj ou. M konprann. M konprann sa map di yo gen anpil nèg sa pap fè byen donk mwen bezwen konn vizaj mwen gen anpil nèg ki konn vizaj mwen vizaj mwen ap drive nan men yo deja ou konprann donk ya degaje yo yo fè sa yo vle ya men m di nou sa deja si m pa la gen anpil lòt nèg kap kontinye pale paske lè bandi mouri gen lòt bandi ki monte ki pou pran rèn baz la an kòm si pou yon jounalis ta tonbe. Pou pa gen lòt nèg kap vini ki pou fè menm bagay la, ou wè Jean Dominique tonbe, gen lòt nèg ki vini dèyè mikwo. Menm lè yo pa fè menm travay a Jean Dominique, men gen nèg ki vini kap denounse, kap plenyen tou. An kòm si nou konprann touye yon bandi, se sak solisyon pou rezoud pwoblèm ensekirite. Se konsa tou, touye yon jounalis, sa pap fè lòt jounalis pè. pou denonse, pou deplore e pou konseye sou sa k ap pase nan peyi Dayiti. Lanmò 100 jou frape pye l atè. Lanmò 100 jou pale. Lanmò 100 jou ki li menm komèt yon zak orib, sa fè 2 jou yo pran polisye anndan legliz, Epi yo touye li. Se t ap mye si moun pa t wè kadav la. Apre yo fin touye l, yo koupe de men l paske pou nèg sa yo se men sa yo ki konn ap bay moun bal. Donk, ou wè nèg yo krache sou kadav la. Men, sa vin fè yon tole nasyonal e menm entènasyonal. Sa pwovoke sa n ta kapab rele anpil reyaksyon. E lanmò san jou. li menm parèt nan yon voice ki dire anviwon 4 minit. Lanmò 100 jou dekri polisye a kòm yon kriminèl menm jan avèk li. E li di ke polisye sa touye plis moun pase l. Tèt chaje wi mezanmi. Donk afè moun ap pale a, polisye sa konn touye anpil inosan. E tout moun ki inosan yo polisye sa touye. Se lanmò san jou kap pale se pa mwen. Ann tande l kap pale. Yeah lemond m salye nou. Lamò san jou pa gen jou brakyat pa pè vapè. Banm di nou yon grenn bagay. Kankou polisye sa t rele Reginald la. M rete kwè lapolis e sèvi e pwoteje men mwen m pa wè jan de lapolis sa yo ankò mwen menm. M pa wè lapolis k ap sèvi e pwoteje ankò ditou. Reginald sa mesye se pran gen dwa ateri nan yon stasyon moto li touye 3, 4 chofè moto li mete moto yo sou yo l boule yo. Li pa fè fanmi chofè moto sa yo mal? Eske li pa fè fanmi yo mal? Tou dènyèman te gen yon dam ki tap pase nan bouk la, li pase sou dam lan, li pase sou dam lan, eske li pat fèl mal? Eske li pat fèl mal? Hein? Kou jodi a la a, kat la mare 14 nan bouda Reginald, gen plen? Men tout moun sa yo li te konn ap tiye pran moun al tiye anba mòn kabrit. Tout misyon l konn ap fè yo pat janm gen plen radyo pat janm a vle di pèp la son bòkè pèp la son kaka anben bandi se revolisyonè. Si pèp la son bòkè devan je lapolis bandi menm nou menm nou tounen revolisyonè. Nou mete yon paket cha. k ap fè biznis deyò a sou lari a. Se pa sa 40 machin, pa sa 50 machin, y ap ba yo 3, 4 mil dola, 2 mil dola. Sa k pase? Sa e biznis li rele, sa pa travay lapolis. Ou konprann? Men nou konnen lè m ap pale, m pale. M tande gon fi t rele kap pale kaka sou TT kap di o wi o wi lamò se jou sesi lamò se jou sela lamò se jou sela ba met pye w atè met zago w atè e a no jou dim ki kote fanm ou rete. Ou dim sou etazini bon bon frekans lakay ou m fout voye met dife lakay ou. Pandan wap pale sesi wap pale sela wap pale sela ba. Pandan yon nèg ap fout fè krim Reginald touye plis malere malerèz pasem wi. Tonnè boulem an sann. Pandan nap vin pale kaka yo touye yon polisye konsa yo touye yon sesi Reginald pa yon polisye Reginald son gang li ye mesye. Pwomèt m ka di nou sa. Regi, nou mèt te bo m tout doulè Trejiste, m ap ba, m ap ba nou tout doulè Trejiste tou si e pou Rejinal. What the fuck de Rejinal? Rejinal son fout vye nèg k ap simen latwoublay, touye, touye chofè moto, touye inosan. Rejinal p ap kanpe ba kòb li pou e pa yon san l vèse non. Boule nèg a tout moto non mesye. Gadon kaka. Adye konsa m tap prann. Antèn lamò san jou yo. Antèn lamò san jou yo chofè moto lele nou ka fout konnen yo. Nou ka konn kiyès ki antèn lamò san jou yo. Moun sal konn fè antèn. To fout chita lap touye malere malerèz di antèn sesi antèn sela antèn selaba. Lap vin ba moun chaye pote. Anben koure kwa koure kwa pèp la. Li pa gen moun ki pou ede l potkwa. Men kou ekwa Reginald la. Li chaje moun ki pou ede l potkwa. Anben mwen menm m kanpe sèl revolisyonè pou pèp la mwen menm. Mwen sa ka san siwo. Mwen sa ka san siwo. E mesye m di nou sa. Jou nou kite mwen t pou yon cha. Jou nou kite m ret pou on cha? Tèt chaje. E m di nou sa mesye. On lwa e kraze m. Wè depi nou plis pèsiste m ap ouvè prizon an. M ap ouvè prizon m ap fout tout m ap fout tout chimè deyò epi epi n ap n ap n ap tande on bagay. Sa nou bezwen n ap wè l. Pèsiste m. Antouka mwen m pa kapab ankò. Si ou menm ou kapab sa se afèk ki gade ou e gon bagay map di nou m pa gen pou m pè lanmò ankò paske si m nan yon kapital konsa bal ap pase a gòch a dwat e anpil fwa m atè a, ou pa konn ki sa k ka rive. Donk mwen, m pa pè lanmò sa a. Lanmò sa a, se kòmsi n ap mache avè l anba bra nou, nou aksepte l, e jan l vini an n ap pran l. Donk, sa kapab rive, moun pa tande m ankò. Men, m panse ke gen moun k ap la pou kapab asire relèv la. Paske, bagay yo grav nan peyi Dayiti. Politicien, s'il vous plaît, non est ça' qu'a passé là Ariel, ou est ça' qu'a passé Vous êtes fier de dire que vous êtes le premier ministre d'Haïti? DG France LB, vous êtes fier de dire que vous êtes le commandant en chef de la police nationale d'Haïti? A ah be oui, CSPN nan, Ministre Intérieur, Ministre euh, Justice, vous êtes fière, vous êtes chagé. En tout cas, continuez nan mè m'fierté ça, mè m'pare fière. M travèse la a Sendomeng yo mande m ki nasyonalite m di Terrien. Paske m pa gen dirijan, peyi a fini e pa ni anyen ki rete. M pa wè sa m ta ka di ankò. Chak jou m moute m pale, m plenyen, dèfwa m konn on ti jan ap joure. Se pa m on jan, m oblije rete ap gade peyi a k ap depafini. Pèp ayisyen, pa gen anyen ki rete ankò. E m panse ke si gon bagay ki rete ki pou fè peyi sa a eklate, ke l fèt, si se 10 moun k ap viv sou tè a, ke li kontinye viv. Paske yèswa m tèlman reflechi o pwen ke m rive yon kote, m poze tèt mwen yon kestyon pou m di, Est-ce qu'il y a un Dieu généreux, un Dieu de compassion qui peut, wè m pa di pourra, qui peut guérir? Le nom plè kè devenu Ayiti antyè. Nan kad lansman travo yo, e pa pwojè, travo yo k ap soti, Direktè Theodat pale de Dikini Bòlòs, men s on ansanm de travo k ap soti nan sous Maryani nan zòn Kastò, k ap pase sou wout ray la e gen yon lòt pati k ap soti nan tinèl Dikini, pase Fontamara, rive Matisan, tonbe Bòlòs jiskaske yo rive nan rezèvwa Bòlòs la ke nou konnen ki gen yon kapasite de 7700 mèt kib. Sa vle di ke dè milyon de galon dlo. E nou konnen. Pou jèn kap gade nou la, kap tande nou la, gras a prezans laprès jodi a ki se 26 jiyè 2022. Ebyen, tinèl Dikini, li kòmanse konstwi depi lè zane 30, 1930. Ebyen, depi 1942 lè l fini, jouska dat, pa gen okenn travo k fèt nan rezo sa. Sa vle di ke yon rezo, dire de vi itil li se 50 an. Apre 50 an, fò w ta fè travo de refeksyon, ranplasman tiyo yo, oubyen pou w ta fè gwo tès sou yo pou w gade eske rezo sa a ka reponn. Tinèl Dikini, lè l te fèt, li te gen 1 pwen 5 kilomèt de distans anba tè a. Dlo a soti a 1 pwen 5. kilomèt de distans anba tè a. Jodi a, m pa konn konbyen mèt lineyè ke l ye. Debi li diminye konsiderableman, direktè Hosty pale de 350 lit pa segond, men kounye a, akoz de konstriksyon anachik k ap fèt nan zòn nan, dèfwa li pa menm rive 150 lit pa segond menm. Donk, s on okazyon pou nou adrese pwoblèm sa a. Menm pwoblèm lan pou rezèvwa Bòlòs. Rezèvwa Bòlòs, jan m di sa nan rapò nou, ebyen, ou ka tande nenpòt lè, si anyen pa fèt, li ka reprezante yon danje pou moun k ap viv a pwoksimite di rezèvwa Bòlòs, paske rezèvwa Bòlòs gen 86 lane e gen de travo de reyabilitasyon k pou fèt ladan l. Bayè a pwomèt nou pou yo ede nou, men yo di nou bon, m achte yon pakèt tiyo pou nou, m achte yon pakèt akseswa depi plis ke dezan yo la a, ebyen nou pa janm fè anyen ladan yo, enben nou pa ka ap mande pou nou bay akonpayman pou yo repare rezèvwa w la, alò ke rezèvwa w la se yon menas li ye pou nou. Nou te chita avèk pakèt aktè sa k ame, sa k di yo ame, sa k pa ame, se pa sa k enterese nou, dlo a ap bon pou tout moun. Ebyen, nou gen 2 aktè ki te enpòtan ki te ede nou. Ebyen, se lameri de Kafou, se lameri de Pòtoprens. ki chita avèk nou, nou chita avèk nou, avèk yo, nou esplike yo sa k pwojè yo, ebyen yo wè nesesite pou yo ban nou akonpayman. Dine pa an chantye nan tout peyi a. Avan yè, dimanch la, ki kote m soti? M te soti jous Pò Sali, kote ke m te rankontre finalman Depite Sinal Bètran pou m di l konsa ke, Ebyen, konpreyansyon ke yo te gen sou dosye a e pa sa. Men kòman l ye. Nou fè, nou inogire 4 rezo su biwon lè zanglè pò apiman wòch a bato, ebyen fò n fini pò sali. Ebyen avèk anpil difikilte tiyo nou yo ap sot Pòtoprens pou y al pò sali tout pou n kont sa. Lazil nou sou chantye. Latibolyè nou sou chantye. E. Tou resamman la a, nou sot lanse travo pou nou entèvni o nivo de Ansavo, pou nou entèvni o nivo de Miragwàn, a pati de sous Lebwen e sous Toule, nou gen yon twazyèm sous ke nou pral tout o mwen fè yon entèvansyon ladan l pou nou kapte, pou nou kapab fè plis dlo rive nan 2 seksyon. kominal e santre vil Miragwàn. Nou lanse travo pou n konstwi imèb DINEPA yo nan Nò, pli patikilyèman Okap Ayisyen, nan Sant, pli patikilyèman Hench, enben tou resamman la a, nan Sid, pli patikilyèman Okay sou tèren Jano a, sou yon sipèfisi de 6125 mèt kare. Ebyen, tout travo sa yo fòk yo fini! Paske nou kòmanse yo e nou mande tout aktè, a yon nivo a yon lòt, kontribiye pou Dine pa ka fè travay yo. Okap, tout moun konnen ke Okap se pi gwo chantye ke n genyen. Laskawobas, nou gen pou nou enstale plis ke 300 pano solè Laskawobas. Sèka Lasous, enben travo yo a pli de 60 pousan. Sa vle di ke nou an chantye. E Bank Mondyal pwomèt nou yon kout men, li di nou fòk 30 septanm 2022, fòk tout pwojè sa yo fèmen an dousè, sa vle di ke fòk yo fini, se sa akò a ke Leta Ayisyen atravè Minis Ekonomi e Finans siyen avèk patenè yo. Liberasyon Jonas Georges avèk Fritz Jean Rélus, koute 2 mesye yo pou pi piti. Ayiti 200 mil dola ameriken e genyen anpil moun nan aparèy jistis Pòdepè a ki awoze nan lajan sa. Nan dat 12 jiyè 2022, tout moun konnen li, komisè Michelet Vigil jwenn arestasyon l. Sepandan, nou pwal sezi tande ke dwayen tribinal Pòdepè a, san l pat resevwa ankenn rekèt de yon avoka, san pat gen ankenn pwosè vèbal de konsta pou konstate Arestasyon epi retansyon komisè gouvènman la nap pale de majistra Michelet Virgile ebyen li pwal deside rann yon abeas corpus pou mande libere komisè a prese prese. Anfèt e fòk nou soulinye tou ke toujou selon enfòmasyon ke n jwenn lòd liberasyon te gentan al jwenn komisè a li te gentan ale nan komisarya kote majistra sa te kenbe an sitiyasyon de retansyon Se paske l te twò ta ki fè ke yo pa t egzekite lòd sa a. E antretan, dcpj li menm pral òganize transfè Majistra Michelet Virgile nan biwo li Taba nan depatman Lwès la. Mentnan, nan nòt la tou, nou soulinye ke Ministè Lajistis eklabouse pa skandal zam ak minisyon ilegal onivo de Pòdepè. E pou nou menm, Se trè domaj paske kòm nou konnen ni genyen non omwens 2 moun ki anndan ministè a ki site. La n ap pale de Mèt Fritz Ogou ki li menm se direktè adjwen afè jidisyè e n ap pale tou de Mèt Robenson Pierre Louis ki li menm se avoka Jonas Georges e ki se manm kabinè minis jistis lan e nou konnen ke nan dat 22 jiyè 2022 Mèt Robenson Pierre Louis li menm pral jwenn arestasyon l pou fòfiti, sispicion de corruption, trafic d'influence et association de malfaiteurs. Sepandan sou pwen sa. Sa ke nou te tirj ke nou pataje avèk opinyon piblik lan, sè ke komisè Michlè Vigil, majistra Michlè Vigil, li di aklè ke se ke mèt Fritz Ogou avèk mèt Robinson Pierre Louis te mete tout pwa yo nan balans lan pou yo te rive jwenn liberasyon Fritz Jean Rélus avèk Jonas Georges. Mentnan. Fòk nou di ke sou yon nòt ki pi laj, nou menm onivo de RNDDH, nou ap kontinye swiv ankèt sa kap fèt nan dosye Pòdpe a, men tou lòt sezi zam ki ap fèt, ankèt kap fèt sou lòt sezi zam yo tou, pa egzanp, nap swiv tou ankèt sou Egliz Episkopal Dayiti a. E jounen jodi a, nou menm onivo de RNDDH, nou kwè ke jan sitiyasyon sekiritè peyi a li pouri a, nou panse ke lapolis avèk lajistis, dwe entèveni pou yo arete e sanksyone tout moun ki ta enplike de lwen ou de prè nan trafik ilegal zam e de minisyon san okenn konsiderasyon. Nou aprann ke pakè tribinal premyè enstans Kwadèboukè a boule e bandi a zam mete dife ladan li nan nwit 25 pou louvri 26 jiyè 2022. Fòk nou di ke nou genyen 2 pwen ki atire atansyon nou. Premyèman, se pa premye fwa ke genyen 2 pati nan aparèy lajistis la ki ap sibi ensandi. Pa egzanp, se klè ke gen anpil ensandi ki pase nan tribinal premyè enstans Tigwav e genyen tou nan 2 lòt jiridiksyon de premyè enstans nan peyi a. E pa janm genyen ankenn swivi ki fèt sou diferan ensandi sa yo, pa janm gen sanksyon ki pran kont moun ki enplike nan pike dife nan pakè oubyen nan tribinal premyè enstans e menm konn genyen tou de ensandi tou o nivo de tribinal de pè yo, se la premyè choz. La dezyèm choz, dezyèm pwen ke nou panse ki enpòtan pou nou atire atansyon tout moun sou li, se le fèt ke nou konnen ke tri. Palèt jistis Pòtoprens li nan men bandi e menm si nou sonje ke Premye Minis Ariel Henry te peremptoirement deklare ke non se pa vre ke palè a pa sou kontwòl bandi ame men nou konnen ke palèt jistis Pòtoprens pa pa ap fonksyone e donk pa konsekan nou an fas a de otorite ki kontinye e nan yon sitiyasyon de deni, yo pa wè ki sa k ap pase nan peyi a, yo fèmen je yo sou sa k ap pase nan peyi a e puiske palèdjistis Pòtoprens se youn nan pi gwo jis jiridiksyon nou ta di e de premyè enstans ki genyen nan peyi a e li menm li kapab viktim konsa e donk li kapab antre e sou kontwòl bandi, bandi kapab antre ladan li boule e de dosye ke yo jwenn vandalize l etc pa gen ankò yn fwa de sanksyon ki pran kont bandi sa yo e donk pa konsekan nou panse nan moman ke nap pale la nenpòt ki jiridiksyon de premyè enstans ki genyen nan peyi a kapab sijè a akte de vandalism oubyen a de ensandi. où la nouvelle coordinatrice, Madame Delatour, a été nommée, et avec qui on a entamé une collaboration très étroite depuis. tout d'abord avec l'État sectoriel de l'alimentation scolaire, mais puis aussi euh, avec d'autres projets euh, comme la mise à jour de la politique nationale d'alimentation scolaire. Donc nous, le PAM, euh, grâce au PNCS et à nos partenaires, le BND, AMO, PDE et la World Vision, on distribue des repas pour 360 000 élèves chaque année. 360 000 élèves, dont 100 000 élèves qui reçoivent des repas uniquement à base de produits locaux et achetés localement. Et ça, pour nous, c'est le plus important, de continuer. On a commencé programme à Chaloco en 2015 avec à peine 300 à 3500 élèves, aujourd'hui on arrivé à 100 mille grâce notamment au soutien du PNCS. Minis Maniga tyen anpil a zafè transparans e Madam Delatour a tout ekip PNCS la yo renmen sa paske kounya la PNCS gen yon sit ke yo lanse hier tout moun ap kapab wè tout sa kap pase nan zafè manje nan lekòl la. Nou konnen manje se bagay ki enpòtan pou moun. Men li bokou plis enpòtan pou jèn, pou timoun yo, elèv lekòl yo, paske yo vin aprann. Jan reprezantan Fome te di li okòmansman, nou konnen. Chen grangou pa jwe. Vant la fame, na pa dorèy. Si timoun yo pa manje, yo pap kapab travay lekòl. E se pou sa k fè, ansanm avèk patenè yo, FNE e tout lòt yo, Ministè Edikasyon Nasyonal ap fè mwayen posib pou ogmante rasyon jeneral ke PNCS genyen, E lòt sa minis lan vle tou. Se te timoun piti yo plis patenè ou yo, menm PNCS te gen tandans bay manje lontan. Kounye a minis lan di se lè yon lekòl se tout klas. Tout klas yo pou ki jwenn manje, preskolè, fondamantal, segondè tout moun. De sòt ke pou pi gran yo pa oblije ap goumen avèk pi piti yo rale asyèt yo nan men yo. Gen anpil pawòl pou nou ta pale, men gen anpil moun ki pale deja e lè a kòmanse vrèman avanse e sitou fòk nou vizite sak la yo, goute yo, paske mwen menm mwen gentan goute deja depi maten. Sa nou rete pou nou di Bòn fèt BNCS. Nou kontan travay ki ap fèt la, depi yè nou la E jodi a nou ankò la, nou di felisitasyon a Madam de la Tour e pa ta ka fè tout sa yo pou kont li. Felisitasyon a tout ekip PNCS la ke nou abitye rankontre nan okazyon diferan. Pwogram nasyonal kantin skolè jodi a, oubyen depi yè ki genyen 25 an, se yon pwogram ki an konstriksyon. e nou kapab di yè nou lanse pou la premyè fwa le sit de PNCS, www.pncs.gouv.ht. Se nan yon sousi jan Manmiyèl ta di nou talè a nan yon sousi de transparans epi tou fòn al mache avèk tan an, fòn swiv kouran an. Des enfòmasyon ke nap bezwen konnen sou PNCS nou jis klike telefòn nou òdinatè nou www.pncs.gouv.ht pou nou jwenn enfòmasyon ki nesesè. Mwen byen di nou, se yon sit an konstriksyon ke nap alimante avèk des enfòmasyon de tanzantan. E trè byento nou pwomèt nou Lè nou bezwen konn konbyen lekòl ki touche, n ap jis monte sou sit lan, n ap jwenn li. Nou bezwen konn kote lekòl sa yo ye, n ap monte sou sit la, n ap jwenn li. Paske nou pa gen anyen n ap kache, se la transparan total. Si nou vle, si nou vle vrèman fè enstitisyon yo nan peyi a fè travay yo, il faut être transparent. E se nan demach sa ke nou ye avèk tout lekòl, tout direktè lekòl, tout pwofesè, Ministè Edikasyon Nasyonal, tout patenè nou son liv ouvè, tout enfòmasyon nou bezwen nap jwenn yo la. Peyi a konnen depi plide dizan yon sitiyasyon matyavèli. E dan sè dènyè zane, pou n pa di a. avan lamò de Jovenel, peyi a konnen yon ensekirite san parèy. Kominote entènasyonal la, ki swadizan zanmi nou, men ki toujou patisipe nan yon teyori di konplotis pou rann peyi sa engouvènab, pou rann peyi sa a rete nan soudevlopman e defann enterè yo, an patikilye Lèzetazini Damerik. Kidonk, yo rive atravè Jovenel ame peyi a, kraze Lapolis Nasyonal. Yo rive nan tout katye popilè yo, retire òganizasyon popilè, retire komite katye, retire baz epi mete nèg a zam. Yo te mete yo avèk zam depren, avèk konkou Madam Lalim, avèk konkou nèg ki te opouvwa nan epòk la, Jovenel Moïse, avèk konkou pò yo, dwàn yo e fontyè a ki ouvri. yo rive apwovizyone nèg a zam yo avèk de grann kalib de tout kalite, avèk dè milyon, dè milyon je byen di, de katouch, kote yo kapab fè yon semèn, de semèn, menm yon mwa ap batay avèk lapolis, pandansetan lapolis pa genyen on milye katouch. E plan sa a, s on plan makab. ki vize destabilize peyi a, destabilize ekonomi peyi a, destabilize tout enstitisyon leta yo pou ke peyi a gouvène pa de zòm ame o sèvis, o bezwen de yo menm menm ki nan kominote entènasyonal la. Lòt bagay yo fè ankò. Kenbe ensekirite sa a, se la kriz politik kreye pou pèmèt pa gen refleksyon ki fèt Ki pou pèmèt konbat li. Mentnan yo pran an otaj tout lidè ke nou genyen k ap pale nan radyo, ki nan pati politik, ki nan òganizasyon. Majorite yo sou lobedyans entènasyonal. Y ap fè yon akò, fò yo mande Depatman Deta si l bon. Y ap fè yon nòt de près, fò yo mande BINUH si l bon. Pou yo pran yon desizyon, pou yo pran yon rezolisyon Pou yo poze yon aksyon politik fò yo mande Madam Laline si l bon e Madam Laline rankontre yo toutan, anbasad la rankontre yo toutan e ki fè mentnan yo flou nan desizyon yo e youn pa janm dakò ak lòt pou pran yon desizyon. Sa a li ranfòse ensekirite fizik la, li ranfòse ensekirite alimantè la. Tout moun ki pati kite peyi a, ki bezwen dola. pou yo voye bay pitit yo, fanmi yo aletranje e al ouvè biznis an Repiblik Dominikèn, vin met on presyon sou dola a ki fè jodi a dola a monte 17 otè. Dola a monte 17 otè. Jodi kote m ap pale avè w la, ou bezwen nan mache enfòmèl la, m pa di dan la bank non, o nivo bankè non, nou bezwen nan mache enfòmèl la 140, 145 dola ayisyen pou yon dola ameriken. Sa vle di sa a li ogmante lamizè. 145 goud, mèsi, mèsi pou rektifikasyon an. Nou bezwen 145 goud ayisyen pou yon dola ameriken. Sa. ogmante enflasyon an, sa ogmante pri dacha yo, sa ogmante pri pwodui nesesite yo, sa ogmante kou de vi a, sa vle di ki fè pèp la vin nan yon sitiyasyon de mizè ekstrèm. Sa yo se tout pwoblèm yo. E sa k anjandre pwoblèm yo, ebyen mentnan nou devan yon peyi kote k pa gen moun k ap dirije l, yon leta fèb. Nou genyen yon gouvènman prèske inekzistan, yon gouvènman nome pa yon twit de Kò Gwoup e ki rete sou lobedyans de Kò Gwoup pou sèvi la kominote entènasyonal men pa la sosyete ayisyèn. E se sa k fè w wè gouvènman sa a. Nenpòt moun ki viktim aletranje li twite. Nenpòt sa k pase nan lòt peyi li twite. Men menm si y ap touye moun ann Ayiti se kòmsi ryen netè. Gade sa k ap pase a Dèlma 2. Gade sa k ap pase Matisan. Gade sa k ap pase Kwadèboukè. Lafwa dènyè yo anvayi palèdjistis Pòtoprens. Yè swa yo brile pakè, pou m ta di palèdjistis ki nan Kwadèboukè. Kidonk, yo touye moun lè yo vle. Site Solèy, yon gè fèt, plis de 300 moun, m pa egzajere non. Si yo di n, si w wè yo di nou 150, 250, gon pakèt lòt moun yo pa kite sòti non. Yo tou pran yo mete yo nan dife, boule yo wi. Sa vle di, sa yo boule tou vivan wi. Sa vle di, ou non peyi kote k pa gen Leta, pa gen responsab. Pakè Tribinal Premyè Enstans Pòtoprens nan yon òd depo ki pote sinyati sibstiti komisè gouvènman an, Maitre Jean Rolex Hervé, mande lendi 25 jiyè 2022 a ak responsab prizon sivil Pòtoprens pou mete nan prizon Mèt Robenson Pierre Louis ak Michelet Virgile pou fòfetyè, sispisyon kòripsyon, trafik enfliyans, trafik zam a fe ak minisyon epi asosyasyon malfèktè. Batonye lòd avoka Pòtoprens lan kontinye denonse arestasyon Mèt Robenson Pierre Louis an. Li pa t avèti 1. e dezyèmman arestasyon ilegal e abitrè a selon mèt Suzy Legros ki toujou pa vle antre nan fondman dosye a. Nòmalman se pou yo ta avèti m ke yo anvi pale avèk Robinson. Se sa pwosedi an bay pou yo fè. Yo di ke yo voye l bay minis de la jistis. Minis de la jistis pa chèf yerarchik Robinson Pierre Louis. Mèt Robinson Pierre Louis gen yon sèl chèf yerarchik, Batonye de lòd dè avoka de Pòtoprens. Donk depi yo pa fè sa, Tout arestasyon an te gentan bakle. Ok? Donk, se lan sans sa a ke nou menm nou vini, nou vini sou la fòm. Nou pa rantre lan fon dosye a, nou di arestasyon an pa bon, li ilegal. Yon ofisye polis jidisyè pa ka arete moun. Rnddh nan yon rapò li pibliye jounen lendi an foure kouto a nan plè an. Òganizasyon kap defann dwa moun nan di l gen enfòmasyon ki ta lese konprann moun ki te arete nan kad dosye Pòdepè a jwenn liberasyon yo apre yo fin vèse gwo lajan pou sa. Li menm site 200 mil dola vèt. E selon Marie Rosie Auguste, plizyè manm nan aparèy jistis lan patisipe nan lajan sa. Selon enfòmasyon ke nou jwenn sur le terrain, liberasyon Jonas Georges avèk Fritz Jean Rélus koute 2 mesye yo pou pi piti 200 mil dola ameriken e genyen anpil moun nan aparèy jistis Pòdepè a ki awoze nan lajan sa a. Fas ak sitiyasyon malouk peyi a fè fas jounen jodi an, yon sitiyasyon ki make pa yon kriz ensekirite, rnddh egzije pou limyè fèt sou trafik ilegal zam ak minisyon nan peyi a pandan l ankouraje Direksyon Jeneral Polis Jidisyè pou tande epi envestige krim finansye, pami yo blanchiman lajan ki lye dirèkteman ak trafik sa. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.